Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la kayou pou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon. Nou pa pale anpil, paske nou gen anpil imaj nou pal permèt ou gade, se pral yon veritable melting pot. Men dabò nap komanse pa yon gwo batay ki genyen o nivo de martisan. E 4, San Fwontyè. Lè m di nou San Fwontyè, nou wè ki gwoup? Lè m di nou 4, nou wè ki gwoup? Pou le moman, fò m di nou ke anpil bal ap pete. Sètadi le klan de Izo e le klan de Krisla o nivo de zòn Matisan. Ebyen, fò n di ke depi anons kote ke e nèg Krisla yo, alò Krisla li menm mande pou ke chofè yo kapab bay 2500 goud chak samdi. E Izo mete, m ta kapab di lanse yon ultimatum pour dire à ses chauffeurs, ebyen si nou bay 2500 goud ebyen mwen menm nap ban mwen 5000 goud. Sa w tande a la m ta kapab di deblozay pete, chofè yo pa vle sòti. Ebyen eske se sa ki a lorijin batay la? Ebyen nou pral eseye chache genyen plis enfòmasyon pou ou. Men pou le moman m ta kapab di gen anpil kout bal kap tire anba antre Les hommes de village et ceux de ti bwa. Bref, fò n di hier gen yon video ki te rive vin jwenn nou, video 2 hommes à bord d'une moto, enben nèg sa yo m ta kapab di Magalie manje yo. Magalie se ti char la, nan yon premye tan m te di non ti char krèm nan, ebyen e Toro k rele kòlèg la lè l pran lapawòl li di se pa ti char krèm nan ki Magalie. Men de tout manyè, enfòmasyon ki rive jwenn mwen fè kwè ke se Magalie ki touye 2 nèg sa yo. Alò premye eleman enfòmasyon an di ke nèg sa yo, yo se des éclaireurs. Se nèg ki la sou plas pou kapab bay enfòmasyon e k ap pèmèt yo fè kidnaping sou moun e yo menm tou yo konn fè yon seri de rapt. Sa vle di yo pwente sou ou epi yo fè w ap mache devan epi yo menm yo dèyè pou kapab antre nan baz la. Sa se enfòmasyon men ekoute, sa kapab rive tou moun ki mouri yo, yo se de inosan. Men le pwoblèm se ke yo ta jwenn zam ilegal sou yo. Ba wi, si se yon inosan ki mouri epi yo jwenn zam ilegal sou, aparaman, bagay la, li pap bon. Paske pa bliye, nou nan yon sitiyasyon, lè w ap pran kontèks sa k ap pase jodi a la, m ta kapab di, ebyen, lapolis li menm li depase. Donk, jounen jodi a la, m gen enpresyon ke depi lapolis li jwenn yon moun avèk yon zam ki ilegal, ben, bang, bang, bang! Se konsa l ap pase a laksyon. M gon twazyèm ti videyo m ap pataje avèk nou alò fò m di nou ke e videyo sa ki konsènan les hommes de 400 paske pa bliye se toujou 400 mawozo ki li menm a chak fwa gon bagay ki rive ben se li ki veritab reken nan lanmè a e byen videyo a disponib m ap kapab voye l pou nou genyen yon lòt videyo sa m kapab moutre nou l se aksidan ki ap fèt anlè taraz la mezanmi bagay la vrèman difisil pou sejan la ki Veulent contourner Matisan. Jadyen yo koman nou ye koman nou ye nou konnen nou konnen RT jad radyo tele jad nou tout kote sa e nan tèt mòn nan la ok lè nou fèk fin kite taraz epi aksidan sa fèt la donk yo chavire la nou konnen nou se zye avèk zòrèy RT jad ok nou nan tèt mòn Konprann fèk kite taraz la wè fèk kite taraz la epi zo reken sa kamyon sa la zen pete. Nan imajine Humm nan imajine nan kisa bandi sa yo mete moun nan peyi a les hommes de village les hommes de grand ravine et les hommes de ti bwa pa gen youn ki ap jwenn padon paske Tout se menm bagay, tout se menm plim, menm plimay, menm si yo menm youn ap kanpe anfas lòt. Pou fè ki sa? Je ne sais pas. En tout cas, eh, on va vous laisser avec quelques images. D'abord, n ap jwenn nen deklarasyon Rosemond Jean ki li menm pran abò Rose Mila, petit frère, ansyen, alo, e ki li menm nan komand, a kaye, se nta kapab di, yon mauvais grain en parlant de Rose Mila. Mais ben, beaucoup de gens critiquent cette femme. Bah, je sais pas, est-ce que une femme qui dirige jamais main de fer, c'est une femme qui gagne un visage femme, mais au fond, qui gagne, capable un comportement de garçon. Bon, bref, en tout cas, Rose elle est très critiquée ces derniers jours par un groupe de personnes. Alors, heureusement, j'en prends un Boli. Epi touswit n ap vini avèk lòt imaj. ki te gen moun viktim pandan Rosemila Petit-Frère te majistra Akayè. Li klè pou nou jodi a gang ki t ap tiye moun Akayè yo se te Rosemila Petit-Frère ki te nan tèt yo. Li klè pou nou jodi a ke mesye Ariel Henry gen menmiz sou baz 400 Mawozo nan Kwadèboukè. E n ap di jodi a avèk direktè jeneral lapolis la fò l pran anpil prekosyon Paske moun kap bal lòd al koupa 400 mawozo se yo bòs 400 mawozo. 400 mawozo kanpe li di li bloke kwadèboukè pandan yon mwa. Pèsonn pap pase, pèsonn pap moute. Poutan Ariel Henry atravè Tolbè Aleksi, Rosmila Peti Frè yal negosye pou ke 400 mawozo pèmèt Ariel al komemore. 18 no, 18 me al ala kay. Pa gon bal ki tire. Pa gon katouch ki tire. Sa vle di kisa? Sa vle di pwopriyetè gang yo, mèt gang yo nan lari, tout gang bese zam. Tann bòs la fin pase, tann bòs la fin fè sa l ap fè a apre n a tounen. Li pa nòmal pou n gen de dirijan ki chita sou gang pou dirije oubyen pou kenbe pouvwa. Ok? Se sa li ekstrèmemen enpòtan. Nou pral travay avèk yon ansanm de viktim de moun sa yo pou n kapab moute yon plent an bòn e di fòm pou n depoze pa devan kabinè denstriksyon paske li klè pou nou jodi a nou idantifye moun ki mete zam e moun ki mèt gang de fason entèlektyèl k ap asasinen moun. Nou idantifye yo. Se klè pou nou. Gen de sitiyasyon. kap fèt la a, gen de rankont ki fin fèt avèk gouvènman an, ki te genyen reprezantan Bstap e diferant sektè nan lapolis e militè pou te mete lòd nan peyi a, e se aprè tout rankont sa yo, moun ki vin nan, ki nan Bsap yo vin ap sibi pèsekisyon. Nou kalifye de pèsekisyon paske kan Gen yon dekrè prezidansyèl. Kan gon arete prezidansyèl. Yon dekrè son dekrè ki anile yon dekrè. Son dekrè lwa ki anile yon dekrè lwa. Se yon dispozisyon de lwa ki anile yon dispozisyon de lwa. Vwala ke gon dekrè ki kreye yon dekrè prezidansyèl ki kreye ajans nasyonal dèzè pwoteje. Andedan dekrè sa a. Andedan enstitisyon sa a, yon direksyon ki rele Corps de Surveillance. Mesye dam, yon moun k ap ban nou bak sirèt jodi a, pa rapò a kote nèg sdp yo mennen peyi a, jodi a l bezwen yon galil pou l kenbe nan men l. M pa bezwen di w, pou yon nèg di m ou pral pran de sitwayen, manman, de papa pitit, Pou w di ou pral voye yo al, al jere, al pwoteje, air protege, min sab epi pou di l pa pou kouto nan men l. Pou w di ou pa ba nou kouto nan men l. Alòske lalwa klè, lalwa di men ki sa anti, antite sa gen pou l fè. Se vre minis lan te pran yon deskrè, te pran yon kominike pou l di batch Besap yo anile. Men yon dekrè pa ka anile yon kominike, pa ka anile yon dekrè, e pa vre? Yon kominike pa ka anile yon dekrè. Yon dekrè lwa, yon dekrè lwa se yon dekrè lwa ki anile yon dekrè lwa. Yon arete prezidansyèl se yon arete prezidansyèl ki anile yon arete, ki pran yon arete prezidansyèl. Ò vwala ke yo fin fè nou, yo fin fè nèg yo fè 1 an, 2 an, 3 an, 4 ap travay, yo pa vle peye yo, epi kounye a yo dyabolize yo, epi ou wè kounye a, podyab ti pitit Rony Colin ki se rele Theriel Thelus lan, Kounya fè soti pou fè moun sa yo, militè sa yo, ka ki bay san yo andedan ajans nasyonal dè zòn pwoteje, andedan bsap epi pou fè yo pase pou vakabon. Nou re, nou en, nou di 1, mesye yo pa, pa vakabon. 2, dayè lapolis montre trè pwofesyonèl an se sans. Nou nap swiv, lapolis pa mete okenn kalifikasyon bò kote mesye yo an atandan dirijan bsap, responsab bsap te prezante pou yo. Men, Theriel Thelus yo menm yo konn sa yap regle, yo konn sa yo sibi tou nan men jandam, paske nèg nèg ki plis pral veye jandam yo se nèg jandam kale deja pou vòlè. Paske yon nèg ki debyen ou pap pa vle wè chèf. Mwen menm pa gen anyen pou m. On polisye kanpe m, otomatikman lapolis, m wè lapolis m konfòme m, otomatikman m wè militè m konfòme m. Se vòlè avèk lougawou pa janm vle wè chyen. Ebyen, nou fini pou nou di, nou menm nou ta renmen nan kad batay ki la a pou ke lapolis, lame dayiti mete avèk tout enstitisyon sekiritè nan peyi a mete lòd, mete sekirite, retabli lotorite strik la, men an menm tan tou fò nou veye nèg ki fin ame peyi a epi jodi a se yo pi selèb nan radyo pwapòz y ap denonse bandi. Se pou yo pa peye bandi yo te angaje yo wi, kounye a yo ta renmen touye tout paske mwen menm m tande deklarasyon Vitelòm fè, m ap vin sou sa nan jou k ap vini yo. Vitelòm s on bandi se vre men se nèg SDP yo Lè m t ap denonse sa nan tout reyinyon, yo te panse se te batay politik m t ap fè, e pa t verite m t ap bay. Paske lè Vitelòm nan Tòsèl, mwen m pi wo Vitelòm, e nan zòn nan, mwen pi wo nan zòn nan, menm perimèt yo ye. Lè m te konn ap wè reyinyon Nènèl Kasi, Andre Michèl, Don Kato ki nan ki vwazen li te la. M te konn wè yo, dayè se paske yo pa t ka pote boure sou mwen ki fè yo pa t pote boure sou mwen, malgre sa yo te kraze machin mwen. Lè yo vin monte mi mi blòk, yo al achte sab, vin a bourèt, kiyès ki te kanpe? Andre Michel kanpe sou tèren, paske Andre Michel kanpe sou tèren l pa menm konn mèt tèren. De men nan pòch, l ap fè lèsèpay epi nèg yo ap monte blòk. Jodi a, se pou l pran ni aktif la ni pasif la. Sa vle di, se poutèt sa jodi a, mwen vle denonse nèg ki nan radyo tele Zenith yo, ki te nan baz Vitelhomme avèk yo, epi jodi a k ap fè lòt moun debyen pase pou bandi. Se poutèt sa maten an m fè konferans lan pou m di peyi a, manman, fanmi patri, Fanmi mesye yo arete yo pou nou pa panike se pa ni nan kidnaping ni nan vòl ni nan sak pa sa yo kenbe mesye yo se nan kad travay lapolis lapolis fon check point e nap konbat e nap fè tout sann kapab pou ke mesye yo kapab reganye libète yo paske bat ki sou yo a se leta ayisyen ki ba yol e se bat ya ki di mesye yo yo gen sa yo rele pèmi. yo otorize pou yo pò dam. Sa vle di gon badj leta ba yo, nan badj leta ba yo a li make pò dam otorize. E ki moun yo ye? Yo se de fonksyonè e de kontraktyèl de leta ayisyen. Près ekri, près televize, m ap salye medya an liny yo, m ap salye tout konpatriyòt, frè, sè m ki pral genyen maten an. pou tande e pou gade konferans sa. Konferans maten an, gen 2 pwen ladan l m bezwen fè limyè sou li. E se poutèt sa, m envite laprès pou m fè, pou nan non FONOD, ki se Fon Nasyonal dè Zòganizasyon de Rezistans pou Ayiti Stab e Demokratik, kapab. pote de presizyon pa rapò a 6 kanmarad mwen ke lapolis nan kad yon tchekprent, nan kad travay yo tou, ke lapolis fè, kote lapolis arete 5 kanmarad, 6 kanmarad pou mwen. E nan 6 kanmarad sa yo, li genyen Robert Patrick, Yo nan yon zòn, epi yo deside yo pral dèyè manje. Nan kad travay ke lapolis ap fè, ke nou menm nou ankouraje, ke nou sipòte, diran dènye jou sa yo, nou di lapolis gen dwa entèpele, gen dwa kesyone nenpòt moun, sitou si zòn nan se yon zòn wouj. Men sa ki boulvèse m nan kesyon an, Polisye yo, nan kad tout rapò travay pwofesyonèl yo, 6 mesye sa yo arete a, yo pa mete okenn etikèt sou yo, ni yo pa trete yo ni de prezime bandi. Paske gen 5 nan yo se de ajan bsap, genyen 2, lè w pran Larosier e Jeanty, Kote nèg yo gen konbyen tan yap travay leta pa janm ba yon goud. Sitiyasyon an difisil, yo te fè w antre nan vil la pou yo kapab konnen de kwa il an è, kisa leta ap di avèk yo. Dayè tou, tout moun sa yo ke m site la a se de moun, gen de, lè w pran Renel Jeanty avèk Larose Pierre, se de fonksyonè ki nome pa leta ayisyen, pa le ministè de l'environnement. Ou genyen lòt 3 mesye yo ki se kontraktyèl biwo nasyonal ajans nasyonal dè zè pwoteje. Ke maten an ke mwen menm mwen vin la pou m mande pou chak moun an se ki konsène dosye sa pran responsablite yo paske mesye yo se 2 pè de fami, se 2 moun responsab ki gen 3, 4 ran ke m ap koutwaye y ap nou gen de rapò travay ansanm. Nou vle ke peyi a konnen yo pa kenbe yo ni nan gang, yo pa fè pati okenn gang e sitou pou lè zansyen militè ke tout moun konnen relasyon rapò m avèk kesyon militè. Sepandan gon sitiyasyon k ap devlope pa rapò avèk BSAP ki se Corps de Surveillance des Aires Protégées ke pafwa otorite yo, otorite polisye yo konn panse nèg sa yo vle rantre sou chan daksyon yo, e sa vin kreye yon sòt de egoyis, sa vin kreye yon sòt de jalouzi. Sepandan, avèk respè ke m genyen pou nou tout ki la kòm jounalis, e pou fason tou nou menm nou toujou akonpanye m nan konba, m toujou pran le swen pou m respekte yon nèg ki gen mikwo, menm lòske l pa ta yon jounalis pwofesyonèl. Men pa solidarite de kò, si m respekte youn m vle respekte lòt la, sa vin koz pafwa nou soufri. Mwen vle pale de pseudo sa, pseudo analis la ki rele Theriel Thelus, Theriel Thelus ki se pitit Nèg yo rele Rony Colin, Rony Sermo, se pa Rony Colin, Rony Sermo. Li vin Rony Colin, avan yo te jije Rony Colin, lè sa l te rele Rony Sermo. Lè yo fin jije Rony Colin pou vòlè bèf a vòlè kochon, li vin chanje non l de Rony Sermo, li vin Rony Colin. M tande Theriel Thelus bay tèt li yon dimansyon. Nèg yo fin met ansanm yo touye Carl Dieudonné, pèsonn pa janm poze l okenn kesyon, epi kounye a Theriel Thelus fè konprann tout sa l ap di yo se de bagay pou moun pran l pou sa l pa ye. Men, kay kote radyo Rony Colin ye a, se vòlè l vòlè kay la. Mwen menm m gen plizyè dosye m ap pouswiv Rony Colin pou vòl de teren nan Kwadèboukè. Rony Colin! Manman Rony Colin tap vann kafe bò legliz Bon Repos kwa e e Bon Bon Repos, legliz Batis Bon Repos. Rony Colin t avèk yon fanm, fanm nan itilize Rony Colin nan mache vòlè bèf, vòlè kochon leswa. Yo pral arete Rony Colin, komisè ki jije Rony Colin an, li panko mouri, li pa mouri li la. Or vwala ke Ro e e Theriel Thelus fè tèt li pase pou bagay, pou ta ki moun lap travay, lap travay a yon a yon vòlè kochon. Eske Theriel Thelus se pa manje vòlè kap grandi l ki fè gòj li jan l ye a? Paske Theriel Thelus gentan pran mesye pam yo pou l fè mesye yo pase pou sa l pa ye. Theriel Thelus gentan di ke lapolis jwenn manchèt, jile pa bal, kouto, eksetera, eksetera. Li gentan di, m pa ka di w si se dèyè bòz Rony li ye, Kòm Materyèl ka ap pale avèk osi dawogans alòske bòs li, papa l, patwon l, se yon vòlè kochon. Ki, lè m di vòlè kochon, ki kote pak Rony Colin te kase a ye? Se nan do kay Jeneral Henry Namphy, ri Lavwa 60. Se la pak bèt la te ye. Lè sa a, li t ap vann kochon, li t ap vann vyann, yo t ap vann vyann nan mache Bonrepo. Yo jije lè yo fin jije li al kache Leogane lè Rony Colin rive Leogane an Rony Sermo lè lap tounen pou vin kandida Pòtoprens li vin Rony Colin Rony Colin an kounye a gen plis pase 600 ka otèt e e Kwadèboukè. Rony Konen te youn nan nèg ki gen pi gwo gang avèk Theriel Thelus. Nèg yo fon mouvman avèk 400 mawozo e map raple nou lè lapolis tap nan kad batay peyi lòk. Al pase tout deklarasyon, tout emisyon, tande Rony, tande pitit adoptif Rony Kolen an. Paske papa Theriel Thelus ki se Rony Kolen, se te un voleur. Or li menm kay kote radio zenith ye a son kay Rony Code vòlè. Radio tele zenith son radio Rony Code vòlè nan men yon dam se te se te mèt radio a se se te a central autonome des travailleurs haïtiens. Or voilà ke se nonm sa depi yo arete yon moun pou l ka fè buzz, pou l ka fè view, enbyen li gentan chèche yon ansanm de etikèt li mete sou moun nan. Poutan, kiyès ki t ap kòdone 400 mawozo nan Kwadèboukè avan sa? Se te sdp. Sdp mete avèk Rony Colin, lè SDP ale pou kraze yo fè apèl a Rony Colin, bòs SDP, pou vin chita pou wè kòman yo ka rekonstwi SDP paske yo rann kont SDP te fin kraze pa ka mete moun deyò. Men lè sa se te Rony Colin avèk Theriel Thelus ki te nan kominikasyon ak tout nèg yo. Ki sa nèg yo vini pa yo fè? Kounye a yo pran pòz yo pete goumen avèk nèg 4 sa Wawozo pou ke lemonn pa gen rega sou yo. Nou panse pandan peyi lòk Pa t gen yon relasyon, yon etwat kolaborasyon ant 400 mawozo e Rony Colin, nou panse Radyo Zenith t ap rete kote li a pou l ap fonksyone jan l ap fonksyone a? Ditou pa! Ebyen m vin di Rony Colin, m vin di a Rony, Rony Sèmo alyas Colin, rele pitit gason n nan Theriel Thelus, di Theriel Thelus pou mwen lajan l ap manje yo se lajan volè. Poul pran prekosyon poul pa nan de pale vòlè mal paskel ka gonfle paske yon vòlè ka anprazone yon manje bay Rony konnen epi Rony konnen al bay pitit li manje epi fyèl li pete paske map di maten an gon konba la kap mennen konba kap mennen an se konbat tout moun ki de byen epi pèmèt vwayou pran elan pèmèt zenglendo bandi paske nèg sèjousi yo dou byen. Depi ou gen lajan, ou ka fè tout bagay. Ebyen, nou vini maten an pou nou te pote klarifikasyon sa a. Pou sa se pou Rony Colin ansanm avèk Theriel Thelus, epi m ap di Theriel Thelus pa janm oze pèmèt li site non Pierre Simon Georges ak Rose Bonjean, paske nou menm nou se 2 moun ki bay ki bay tèt nou doktrin ki se etik. Nou pa janm aksepte. patisipe nan de bagay ki pa sa, pou ki sa, paske nou kwè, si nap pale fòk gen moun kap gade nou, fòk se nou k pwojektè a. Nou menm malerèz nou menm e sèl Bondye kap konbat pou nou la avè nou menm kòm jounalis ki pou nou la paske nou pa gen moun nou pa gen moun depi 22 jen nap dòmi la men nou la atè a la nou gen 1 an la nou gen 1 an la atè a la nap mal viv gen moun ki mouri mò pa tchò kò la depi 17 jen nan atè a la nou pa jwenn okenn enstansyon moun ki pou pale pou nou ki pou revandike pou nou e laprès nou oblije pran. Ki pou pale pou nou san la près vwa nou pap pase. Yo se ta ou madam. Yo se ta ou menm chen ka nèg yo pa viv la yo menm. Bon sa e e e bon sa vle di nou anpile yo pil pa pil nou te gen kay nou la yo vini yo fè nou kraze li di se pil pa pil la pil pa pil nou e pa gen nenpòt chen e pa gen nenpòt chen chen gen valè ke nou la. Aprè nap rete monte desann fè foto epi retounen, pa janm wè kisa yap fè pou mwen. Se moun deyò yo ap pran, konnen yap pran moun deyò nou menm nan atè a la nap pran lapli. Mwen m pran 47 lapli atè a la depi 17 je matè isi a. Yo poko janm di m anyen, chak jou yap pran foto kat mwen. Mwen menm m anpil pitit sou kont mwen m pa konn, menm lekòl m paka peye. M tèlman sab omilyasyon. M pran dan fè mal tout dan maroka m atè a la yo pa janm ka dim anyen m ta vle pou nou edem bon m kout non silvouplè twòp imilyasyon pou nou atè a la. E moun legliz yo lè yo vini la yo gade eta nou, jan ti figi nou ye, yo vini avè ti manje yo fè nou kado. Kòm mwen te di l map redi l ankò, mwen menm gen de pafwa pou m viv se elesiv mwen fè m bon m pa ka fè lòt bagay. M te konn fè komès bon jan peyi a ye la bon pa gen komès ankò. A vle di la e bon pwochen kap lonje m lamen. Bon pwochen. Mwen m pa gen anyen pou m fè mwen menm. Pa gen de kesyon de pran pa. Pran lòt nan ti zanmitay e pou nou tout, nou tout te soti, yo te mete nou deyò. Menm jou n ap antre e pou nou tout antre menm lè. Pou nou tout retire kò nou an la, pou nou bay kay, pou nou bay lakou pè a. La e pa kay nou li ye. La e pa kay nou li ye. Ki akonpanye nou nan batay sa a. Jodi a nou fè apèl ak lòt medya yo, poukisa? Pase n gwo pakèt bann malere malerèz ak a timoun la ki nan dòleyans. Ou wè sa m vle di w la? Oryè m voye pwoteksyon sivil vin pran non nou. Men, gen ajan yo fin pran non nou, yo voye l bay Jil. Pou Jil fè pwosesis la pou nou. Jil kenbe dosye nan li pa janm fè anyen pou nou. Men jounen jodi a gade pou nou wè, menm tout nou pa gen bag anyen la. N ap dòmi nan mayen vre pinèz Wè sa m vle di ou a? E kòb y ap ba nou an tou, kòb la pa ka fò pou nou. Si y al kay nou senpleman, ki pou li vo plis ke 10 mil dola. Ou wè sa m vle di nou an? An m pa bezwen pou mèb sa n gen nan kay nou. Dayè bandi vin mete n deyò. Nou vin pran refij la a, andè Sentiv. Pa volonte Pè a, Bondye pale nan kè Pè a pou resevwa nou la a. Men si yo ba nou ti 10 mil dola, pa p fè anyen, pa p menm yon ka. Pou sa live l pou nou etidye pou nou ka peye. An n pa bezwen viv la men. E pa la n te ye. Nou te nan liks wi men. Nou t ap byen manje, byen bwè, byen dòmi men. Gad kote n vin ye kounye a la. Nou fè apèl avèk medya pou nou di Jules debloke pèp la la. Nou pa vle 2 eta ankò nan lakou kay pè a. Pase lakou kay pè a se lakou legliz li ye. Wè sa nou lage lekòl la. Nou pa la ankò. Nou pa vle dòmi la ankò. Pou Jules di yon mo avè nou pou retire nou la. Men se kiyès ki Jules la? Jules la se yon chèf pwoteksyon sivil li ye. L ap travay an konsè avèk oim. Wè sa map di nap soufri. Bon kounye a wè pi nap di oyèm a tout jil li a nou pa vle t nan lakou Sentiv ankò fòk kina al lakay nou. Men kòb sa yo voye ba nou èske kiyès ki voyel pou nou? Kòb sa li pa kòb oyèm li pa kòb jil se kòb milyadè yo ki bay 5 pou 100 pou le mond lè gon ka sikonstans konsa yo pou ede malere malerèz yo wè sa m vle di w la e kòb sa kounye a la si nou menm Bandi mete n deyò. Nou vin pran refij la. Oim, ba nou kòb la. Ou menm ki vin pran non nou. Poukisa ou oblije retire non nou ak moun pa w? Ou bloke lis la. Epi ou nan konfli avèk pwòp pwoteksyon sivil parèy ou. Epi nou menm ti pèp la menm n ap soufri nou menm. Poukisa? Eske yo te mansyone kòb yo ta ban nou chak? Di mil dola. Sa k fè nou bloke la toujou e pa rapò de gen yon konfli antre yo twa. Jil ki ala tèt la epi lap peze David avèk Johnny ou wè sam vle diw la yap peze nèg sa yo e pandan se nèg sa yo pap nan pa men nèg sa yo pa gen ken pouvwa moun ki gen pouvwa e jil li ye Poukisa lap peze yo? Bon paske li nan vòlè nèg sa yo genlè pa nan vòlè avèl. Ok men kisa nou bezwen menm aktyèlman? Nou menm nou bezwen nou pa bezwen yap mande pou nou retire kò nou nan lakou sentiv la paske nou pa vle dòmi la paske nou pa abitye dòmi konsa nap dòmi se twalet. Wè sa m vle di w la rat ap pase nan figi nou mayen gwen pinèz wè li se pipi wè sa menm dlo m pa gade wè menm si w gade twalèt sa w pa wè twalèt la wè majorite moun la malad enfeksyon wè sa m vle di w la renmen èske nou ka viv nan sikonstans sa nou pa bèt menm. Konbyen tan nou gen depi nou gen 1 an? Nou gen 1 an mwa jen an l ap fè nou gen 1 an. M te konn endikape nan men, Lakwa Wouj te fon kay ban m sou pye sa nan grilèj 12 janvye pase. Li wè m ap dòmi nan lari ak Atè ak timoun yo. Kounye a kay la brile, m gen yon ti gason m ka achte 20 sak siman, l achte 4 l achte 4 e 4 douzèn bwa de pa 4 epi l al fè yon vye kay. Kounye a sa fè distre, yo tout brile nèt ak tout kabann m ak tout bagay m gen nèt, kay ban m la brile, m gen timoun yo kouri, m pa resevwa anyen. M gen ennan m ap dòmi la. M gen pwoblèm mwen menm, m ap dòmi la mwen menm, sou sit la la, m pa gen manman, m pa gen papa mwen menm. M bezwen èd mwen menm, m bezwen èd! M se kilaj ou, se depi kilè ou vin la? A m vin la depi, m gen 1 an la, m gen 1 an la, depi m vin la mwen menm. M bezwen èd, m bezwen sipò. Kote manman avèk papa ou? Manman m mouri, manman m mouri mwen menm. Manman m mouri. Non m pa gen manman m pa gen papa la a men m poko jwenn kòb m poko konn kote m prale la a gèlè nan lari a m prale. Men se kisa nou menm nou fè pou n viv? Oh nou brase nou pa gen anyen pou n viv la non tout moun ap chache lavi e lajounen yo de konn ban n ti manje pa gen anyen pa gen anyen pa gen anyen konnya mwen m pa nan bari yè mwen menm sa m breze la mwen menm m ta vle èd mwen menm pou yo ta ede m mwen menm men m poko gen kote m prale la a. Ah m ta ren m ta di konsa pou yo ta ankadrem pou yo ta idem pase map pase mizè mwen menm map pase mizè mwen menm. 4 jen, yo mete nou deyò 4 jen, nou antre anndan bnc 4 jen, 4 jen an bon nap dòmi nan seren, nan lapli bagay, ok le 17 yo mete nou deyò, la depi lè sa e la nou ye. Paske yo pè a bezwen espas la. E apre de pè a pa gen moun kap fè sa pou nou la. Paske lòt kote yo ka resevwa nou konsa. Egal nou ta lan la lwa yo kouri dèyè nou. Nou vin la yo resevwa nou. Baryè louvri pou nou nòmalman. Men jis dame oryèm fon bagay pou rès moun yo ki rete a. Genyen ki jwenn kòb yo. Fò nou pa pèdi sa. Genyen k jwenn kòb yo men gen anpil la k poko jwenn kòb. Mwen menm m pa pèdi sa. Genyen nan nou ki jwenn kòb yo paske gen moun ki nan dòleyans ki jwenn kòb yo kòb yo men genyen k poko jwenn. Sa di ke se tout sa w wè la youn poko jwenn yon goud. Mwen menm jwenn pa m deja. Mwen menm jwenn. Men se pitit mwen ki koz nou la toujou paske konbyen kòb yo ba ou yo ba w 10 mil dola 8 mil dola pou wap fèmen kay kote 8 mil dola ka wap fèmen kay alò wap mete nan yon eke yo pa menm ba w 10 mil dola menm yo ba ou 8 mil 500 dola 8 mil 500 dola pou peye bote bon bon 8 mil 500 dola pou biznis yo poko janm bay li a yon jou 8 mil 500 dola pou biznis yo konn menm ba ou menm men se mwen li tap ban mwen. Bay je l senti pi a manba manba bon la nan lakou a la ki vle di ou menm ti resto ou tap fon bay mwen men jis m rete la avek 2 pitit mwen m rete la men se a pitit mwen tou m ta pretan soti men bon pou byen di ou tou men si bagay si moun nan pa ka fon anyen men bon pou m jwenn Yon ti ka o mwen 500 yo la. M tap nan kouri toujou. E ka mwen mwen ta ale. E gad se problem sa yo m vin gen. Wè. E gad m ta renmen ou ya m fon bagay pou tout moun ki la. Bay tout moun nan mizè. Se lè lapi tonbe pou wè bagay. Rat ap moute sou ou. A. Anpil problem. Anpil problem. Cheri bay malè. Antouka merci la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum